Beladè. Genyen yon sitiyasyon ki ap dewoule o nivo de Beladè, se pa rapò ak yon revandikasyon tout afè patikilye. Revandikasyon sa li konsènen yon sèten de Wildy Bastien. Wildy Bastien a ete kidnape depi mèkredi. Mèkredi pase, donk sa fè yon uitèn de jou, depi yo anlve sitwayen sila ki li menm se moun Beladè. Men, Yo anlve li nan yon zòn ki rele Charye lè w pral antre Dezam. Donk lè w kite Lachapèl ou pral antre Dezam. Ebyen se te mèkredi donk imajine sa fè yon semèn e yon jou. Paske jodi a se jedi. Ebyen ekoute byen yo mande yon valè 100 mil dola ayisyen plis 10 mil dola ameriken. Moun yo mete ansanm yo bay kòb la. Kidnapè yo di ke lajan an pa ase yo mande yon lòt 60 mil dola ayisyen plis 6 mil dola ameriken. Tout anba raje a gen move grenn, tout anba raje a gen malfektè. Ebyen kounye a la fò n di ke mouvman k ap fèt nan Beladè la, yo bloke wout la se vre men se pou kapab mande chak machin k ap pase bay yon ti kichòy paske yo bezwen al libere Wildy Sebastien ki nan men kidnapè yo depi 8 jou e plis. Donk, yo bay yon premye lajan, nèg yo di kòb la pa ase. Se paske nèg yo te kab jwenn kòb la nan fasilite wi ki fè yo di l pa ase a. Ou mande 100 mil dola ayisyen plis 10 mil dola ameriken. Yo ba ou l. E moun yo se pòv yo ye. Se mande y ap mande. Misye se yon chofè kamyon l ye. E ou di kòb la pa ase pou yo ba ou yon lòt 10 mil dola. 60 mil dolar ayisyen plis 6 mil dolar ameriken. Mesye, e ba seri. Bon, tèt chaje. Genyen yon, alò m pa konnen si misye toujou chante nan barikad kou Kondagana, ki e egalman polisye. Ebyen, eh genyen yon enfomasyon ki ap serkile sou li, kom kwa, eeh, Kondagana, gwoup barikad kou a akize pou tèt li ta touye, par bal, yon sèten de Eli Vertil ki gen 31 lane, sa se pase yè di kote de Kanapevè swit ak yon altèkasyon yo te genyen. Eli Rony, frè viktim nan mande jistis pou Eli Vertil ki daprè sa li fè konnen, ebyen se pa eksprè atis lan e polisye touye li. Mwen gen gran frè mwen ki se Libertil. Pandan m lakay mwen yo rele m, yo di m li pran bal. Lè m desann Kanapevè, sou plas Kanapevè, parèt m ap parèt, tout moun di m, Konn ta gad an tire fò la, la a. Paske l pa t gen oken gran diskisyon avè l, se jis misye kanpe machin li devan la a. Misye di l fòk li fè bak ba l pase pandan te gen de machin ki nan ang lan la a. Misye pa t gen kote pou l te fè bak pou nèg yo pase. Kounye a la son manje l t ap vin achte la. Li desann machin li pou l vin achte manje a. Kon Narana voye yon kleren li t ap bwè nan figi misye. Pandan l voye kleren li t ap bwè nan figi misye a, misye pa okipe l, misye vire. Li tire yon kout pwen sou misye. M pa konnen moun ki te sou plas yo pa di m si misye te remèt li ak si l pa remèt li. Ou pa pale de kout pwen an, kiyès ki tire kout pwen an sou l? Kon Narana li tire kout pwen an sou frè m nan malgre l fin voye kleren an sou li. Frèm nan vire li pral pran manje a nan men dam nan, misye tirel nan tèt, dèyè tèt. Si nap byen gade tou, m gen foto yo la, nap wè misye tire frèm nan nan tèt e se pa devan li tirel, se dèyè tèt. Sa vle di, ou konprann sa sa vle di? Ou pat nan yon gran altèkasyon a yon nèg, ou pa kenbe nèg a nan vòlè, epi sa yo pa yon fè tou pou ta detwi vi yon moun konsa tou. Misye detwi vi frèm nan yon fason, m pa konnen kisa frèm nan te gen avèl, si frèm nan te gen yon pwoblèm avèl, kòm frèm nan se yon pwofesyonèl li ye, m pa konnen. Misye te bay frèm nan ranj yon machin pou li li pat ranje l ou di mwen se te gen yon lòt pwoblèm m tap pale talè a misye rele nan radyo karayib sa map di a la m vle nou tout tande l e m vle nou fèl pase tou pou tout moun nan mond lan ap tande ki sa atis kondagana fè nan kanapevè siski se kote nou menm nou leve tout moun konnen nou avan w avanse plis ki atis kondagana wap pale la atis barikad atis kondagana mwen menm se fanatik kondagana. Frem nan kò misye tire yeswa se se e komsi m met di se fanatik li ye tou e komsi kondagana nou tout se fanatik barikad m konnen nou se gran timoun nou konn pyes barik kisa barikad reprezante nan rap. Sa kondagana ye yon polisye oubyen yon sivil? Li se yon polisye ki li an menm tan yon atis ki se ki nan barikad nou tout konn gwoup barikad. Lè te vin fè aksyon an lè te vin fè aksyon an te an sivil oubyen li te gen inifòm sou li? Fin esplike nou sa kap pase a. Sa ki pase, pandan nou menm nal nan karayib, nal denonse sa, misye rele, misye di, li pat sou plas la nan lè sa, li tap travay. Nou gen prèv, nou gen tout prèv nou ke se bon. Imajine ou, ann serye, onèt avè nou, e frè nou ye Gundagana, ou pa bliye ou son atis, nou se fanatik ou, kòman ou pral fè konprann, ou tiye yon nèg nan mitan tout moun, tout moun ap swiv ou, Epa yon bagay ou te fè an kachèt, ou pat met mas, ou pat, ou kòmsi ou pat gen kach nen, ou pat met linèt, ou pat met anyen, tout moun te wè se ou menm ki tire frè m nan. Kòman ou ta vle konprann, ou rele ou di ou te nan travay nan lè sa a, pa bliye ou t avèk yon moun nan zòn nan, pa bliye ou te gen yon atis ke ou te avè l ki se yon DJ e pandan nou t ap pale nan radyo a, m ap tou pwofite di w sa tou, sa vle di n ap tou demanti w pou chyen kote w di ou t ap travay nan lè sa a, se pa ou ki tire frè m nan. Moun kew te avèl la, se pitit kanapevè li, map aprann ou sa. Mwen menm sa map di al pa angajem. E mwen pap angaje moun ki te di sa tou. Gon dam ki te nan radyo karayib pandan nou tap pale a, sa pa angajem tou. Dam nan di wi, li ekri Didier Damous, Didier a dil wi ou te avèl nan lè a sou plas la. Pandan l tande bal la li te deplase li pa konnen, li pat prezan lò tire frèm nan. Men nou menm nou pa bliye nou gen moun nou kanapevè nou pa gen moun pèsonèl non tout moun konn frèm nan se yon sitwayen pezib li ye e pa nèg ki nan zak malonèt se pa nèg ki nan anyen dwòl donk yo te rapòte nou tout moun rapòte nou wi se kondarana ki tire frè nou an pa bliye son atis ou ye ou trè koni tout moun konnen w ou pat met mas ou pat met anyen tout moun konnen tout moun wè w se ou ki tire frèm nan m ta renmen konn pou ki rezon yon senp ti altèkasyon konsa pou detwi vi yon moun menm. Akike, èske w pa gon fanmi? Èske w pa gon manman, w pa gon papa? Èske w pa gon pitit, w pa gon madanm? Kòman w, lè w fin fè yon bagay konsa, kòman w santi w? Èske w dòmi byen menm? Èske w manje byen? Èske w santi pitit ou ap viv byen, madanm ou ap viv byen apre w fin fè yon bagay konsa menm? Kòman w santi w? Pou w mete tout fanmi misye nan yon kriye konsa, nan yon tribilasyon konsa. Manman m gentan lopital la, paske l pa ka sipòte. Li pa t atann a yon bagay konsa. Paske frè m nan se yon pwofesyonèl, Li pa nan anyen dwòl, tout moun konn garaj fèm nan kote l ap travay, tout moun konnen l gon kawaj dèyè a la, tout moun konnen Bètil s on pwofesyonèl ki pa nan anyen k dwòl. Lè w wè ou pran nèg la w detwi l konsa, ou kite la on timoun, ou kite pitit li, madanm ni a dlo nan je, frè l, sè l, manman l, papa l. Kòman w santi w? Èske w pa gon konsyans? Kòman w santi w pou w rele nan radyo Karayb pou w di non, ou pa t la pandansetan tout moun ki wè w la w te prezan? ke se ou ki tire frèm nan pouki rezon? M ta renmen ou, wè m pa gen pwoblèm avè w, m pa gen rezon, m pa gen pwoblèm pèsonèl avè w, pa bliye m di w se fanatik ou m ye, kòman w santi w? Pouki rezon menm ou tire frèm nan? Eske, eske, eske sa pa fè w mal lè w vin, lè w wè w tire yon, yon jèn gason konsa, byen pòtan konsa, ou mete fanmi l nan kriye, ou mete tout fanmi an nan kouri sa yo? Kòman w santi w? Eske sa pa fè w mal? Eske, eske ou pa panse a pitit ou? Eske w pa panse a madanm ou? Eske w pa panse a fanmi w? Sonje m di w sa ankò, m pa gen yon pwoblèm avè w, m pa gen pwoblèm pèsonèl avè w. Se ti atis pa nou ye. Se fanatik ou nou ye. Se fanatik Barikad nou ye. Donk kòman w santi w menm? Eske konsyans ou pa repwoche w? Dayè m pa gen okenn, dayè fò m di w sa, frè m nan ta pral fete 31 an l lendi k ap, k ap, k ap, k ap. Frè m nan rele Eliverti. Eske avan sa pat gon relasyon zanmitay ant nou ka di atis la avèk Paul la? Non frè m nan pa konn konn Narana fò m di w sa. Se sèlman li konnen atis lan. Non, li pa konn ranje machin Moise. Se sa k fè m di si l te gen yon lòt pwoblèm avè l ke misye te di monchè ou pa ka tiye yon moun pou sa sèlman. Menm Narana te konn ranje machin pou ou. Menm lè nèg la te gon pwoblèm ok poukisa w t tiye nèg la konsa mesye. Mesye ann onèt a tèt nou mesye menm lè n nan peyi a tou fò yon jou nou pran konsyans pou n wè bagay la pa ka ret konsa. Mwen menm m pa gen vanjans m pa gen oken revanj m pral tire kont ou. Pa bliye ou ap travay nan enstitisyon leta pa bliye ou kòman ou ka konprann w ap travay nan enstitisyon leta tout moun konnen w anndan yon peyi kòm yon atis Epi pou wap poze yon ak konsa. Nan ki inite nan lapolis la konn dagana pa ye. Mwen pa konn nan ki inite misye ye paske mwen menm nèg a pa zanmi m. Se sèlman m konnen nèg a son atis li ye. Epi m konnen misye son polisye li ye. Ki demach legal nou menm nou fè antanke fanmi kont polisye konn dagana? Pou sa misye ta di. Tout demach legal nou fè se ale SVPJ, nou ale Enspeksyon Jeneral, nou gen pou n ale DCPJ. Epi bon tout lòt swivi yo ap fèt pa mèt Caleb Jean Baptiste. Paske se mèt Caleb Jean Baptiste. ki pa angaje, m konnen se avoka pèp la, avoka tout moun, se, bon m mèt di nou se zanmi m tou mèt Caleb ye, se frè m, se kouzen m, kouzen m de san, se pa yon moun m pa rekonèt, se kouzen m, se li menm k ap fè tout lòt pouswiv legal yo, kòmsi pou frè m nan ki mouri an kapab jwenn jistis. Nan ki lè aksyon sa pase la? Aksyon an pase nan lè 7 è, 8 è, pral 7 è, 7 è, pase nan lè yo rele m nan, si yo rele m nan lè 7 è edmi. Sa vle di frè m nan gentan mouri lontan atè a? Lè m vini m jwenn frè m nan gentan bay tout san ki te lan kò l li gentan mouri. Ou te pale de ki lè? De ki dat? Dat la? Ki dat? Ki dat? Yè, yè, yè ki te 27 janvye a. Ok. Non, non, nan 7 è aprè midi. Ok. Se te prè 7 è 20 yo epi 7 è edmi yo. Se nan lè sa a yo rele m yo di m frè m nan atè a. Sa vle di l gentan mouri depi nan, nan, nan, nan lè 7 è yo. Ou konprann sa sa vle di? Ou konprann. M ta renmen konnen pou ki rezon menm Misye de tube li frem nan konsa. Eske eske eske Konstansi pa repwochel? Eske minm ner yo di peyi a pa bon mesye se nou minm ki pou fè peyi a ou pa ka yon atis pou ap de tube yon moun konsa Koman koman eske ou pa panse a fanmi ou? Fanm kounye la li gentan mouri kisa wap mande minm kounye a? Mwen minm selman bezwen jwenn jistis pou frem nan pou Koundagana esplike nou ki rezon ki fel tiye frem nan yon fason komsi se yon poul tankou son moun ki pa gen fanmi komsi son komsi son vakabon Kom si son ti vole, kom nenpote ki. Pou ki sa l detwi vi frem nan konsa? Frem nan te gen madanm pitit? Wi frem nan gen madanm, li gen pitit. Konbyen timoun li gen? Li gen yon sel timoun. Ok. Kilaj timoun sa yo? Timoun nan gen 3 zan, li pral gen 4 an. Sa son timoun, li pa menm koprann ke papa l mouri, maten an mal we misye. Misye pa menm ka koprann sa kap fet la. Li we nap antre vin we l, li we moun ap kriye. Li pa ka koprann, se li, li rete byen koul, byen saj, li pa ka koprann. Men se pa yon neg ki ka dispanse papa l menm pou yon minit. Tèlman misye renmen papa e tèlman papa misye renmen l tou. Èske, bon, èske, kòman misye pral santi l lè yon nèg anndan barikad tande, bon, m pa konnen si tout se menm. Men, tout pa menm. Kòman misye pral santi l lè yon nèg anndan barikad tande, ou detwivi yon moun konsa, pandan w s on atis, w ap fè mesaj pase. Kòman w santi w? Èske w pa yon konsyans tou menn? Pandan se tan w konn ap ekri de tèks, w ap fè de mesaj pase, w ap di tèl bagay, tèl bagay, epi kounye a e ou etidye yon moun konsa. Konbyen bal rapò konsta JDB a rive nan Okenn bal misye bay frè m nan dèyè tèt. E men sa k pi di ankò e mesye, sa tèlman ale lwen, nan dèyè tèt wi l tire frè m nan menn. Sa vle di pa t gen okenn altèkasyon fas pou fas. Si w tire nèg la de tèt mesye, ou ka konprann nèg la te gentan vire l prale. Li pa t nan okenn gran altèkasyon avè w pou w rive tire l byen fasil konsa. Malgre w fin voye kleren nan figi l, sa ta bon w voye l nan figi l, e, ankò, ou tire kout pren Senegal li vire, malgre sa ou wè sa pa ase ou fizye l. E misye, frè m nan te avèk on nèg avè l nan machin nan, misye bay pèsonaj la plizyè kout pren. Se paske moun yo e. Diskisyon an se ke frè m nan ap antre la, misye di frè m nan fòk li fè bak a machin li. Pa t gen lòt diskisyon pou sa sèlman. Li di frè m nan fòk li fè bak a machin li ba l pase. E li di kiyès ou ye, kòman w fè ou pa ka fè bak, sa w ye. Bon mèt nou bal la la Epi si nap gade kote nou te kouri a la tou Nap gade tè a la kote fanm nan te tonbe atè a la Wap wè pi san yo Donk. Brèf, lè dosye ap bouyi konsa, Konda Gana kouri rele sou Radyo Karayib pou fè ti kal deklarasyon sa a pou kapab voye jete enfòmasyon ki ta fè kwè li te nan diskisyon a moun Li tire moun. Ann tande. Wi bonjou radyo karib koman nou ye. Wi nou anfom e nou e san dout ou e ou pral pale la paske nou site sou radyo a kom moun ki tire yè swa yon sitwayen nan kanapevè ki rele Vertil Eli ki gen 31 lane apre yon diskisyon nan yon sans inik kisa ou ka di nan dosye sa. Bon mwen sa m ka di m bagay m konn sa se travay m finn travay la epi m wè telefòn m ap kraze wè si m fè m ta kòm m pa la pou m ta verifye sa pou m moutre nou telefòn mwen di chaj bal tou wouj la se konekte m konekte l la m wè telefòn m ap kraze. Vennkatrè. Vennkatrè. Donk ou pat temwen nan Kanapevè, ou pa tap bwè, ou pat rale zam tire yon moun dèyè tèt e ou pase machin sou li? Pa konn anyen de aktivite sa ki di a la. M vrèman, m vrèman choke paske m pa konprann kòman pou yon moun rete konsa epi pou di konn dagana ti yon moun. Alò se 2 moun? Epi pase machin, pase machin sou moun nan ankò? Alò se 2 frè viktim nan ki nan studio a ki site non ou e yo di tout moun Kanapevè, tout moun sou plas la te temwen ke w fè sa. Tout moun ki sa? Tout moun sou plas Kanapevè nan zòn 7 è 8 è nan aswè yo di, yo rapòte ke tout moun nan zòn nan temwen ke se ou. Sam ka di plis paske mwen m pa jounalis ou konprann mwen afekte nan enstitisyon yerakize men tout prèv la tout eta jenero ya fè swivi mwen mwen nan komisarya la m vin travay depi bay lè a maten an la epi pou mwen. Alo. Malerezman. Gen yon dosye k ap bouyi la a dan la repiblik. E dosye sa a m pwomèt nou m pral fè ankèt sou li. E m ap ankete pou m kapab pote yon maksimòm enfòmasyon sou dosye sila a. Deja, m gen 2 dosye m ap ankete sou yo. Sa se dezyèm dosye a. E m te gentan fè nou yon anons ke m ap ankete an pwofondè sou dosye sila a. Dosye kòmkwa genyen 2 bandi zame ki ta nan vilaj e an menm tan gran ravin, mesye sa yo ta frape mistikman paske yo t al pote boure sou yon move machin. Ebyen, machin nan se konpayi Dye ki desid. Men depi kèk jou, bagay la ap bouyi nan gran ravin, bagay la ap bouyi nan twazyèm nan, bagay la sèlman ret anlè. Men jounen jodi a la, gen lè gen anpil moun ki konn dosye a, yo pa vle kenbe l pou yo, mwen m pa di se vre oubyen se pa vre, men Kant sou le plan mistik gen batay k ap fèt se lè pli pwisan ki toujou pase. Eske nou konprann? Donk, dosye a ap bouyi e konvèsasyon yo parèt piblik sou rezo sosyo, ann tande kòman de twa moun t ap pale dosye sila. Tita cheri, ou pa tande zen an, ou tande news la, ou poko anlè? Gen pa saj wi sèm, si w wè nèg yo pa pot machandiz la e yo k pa vle, pa okipe yo k ap vin di oh tankou mouche a te di m oh si se moun yo jwenn li ye. Paske nèg yo mouri la, nèg yo malad la, y ap manje, nèg yo genlè te pran yon bagay yon moun ki se ki se bwa fè, lè m di w bwa fè a ki pi bwa ase pòtan fè pase yo k ap manje yo la, nèg yo mouri y ap mouri la, izo malad kouche Ougan mande lajan pou swanye yo men ougan paka fè anyen vre non. Sa w tande a sè mwen, Dye ki deside sa wi, Dye k deside pou li. Konsa l rele, tout bagay li nèt, tout biznis li nèk Jeremi li. Li nèk Jeremi men isit tout afè li, tout biznis li, tout bagay li make Dye ki deside. Men ajan lan yo te fè l pe, yo te pran kamyon diri pou li deja. Kamyon diri a ret anndan vilaj yo, pa fè anyen avè l. Chak nèg k al pran diri, pote diri yo tonbe yo mouri. Lè yo wè gen 15 nèg ki mouri ladan diri a, kamyon diri a la jiskisi ap fè 20. Lè yo wè twòp nèg mouri nan diri a, yo kite kamyon diri a. Yo ba l vag, yo kite l gate. Men moun sa yo, si se pa madichon yo gen modi yo modi. Moun sa yo pa ta ka tounen nan afè l ankò. Yo tounen ale, yo pran kamyon l ankò, yo antrann dan ak tout moun ladan l. Tout moun Jeremi k ap antre Pòtoprens, yo pran tout moun yo ak tout kamyon. Yo mande konbyen mi. Gade, sou lechan, anvan inè, Jeki desid konte lajan l pou t ale. Li di l ap peye lajan men li pap pèdi l. Ebyen men rezilta. Yo konprann nan ekal dyab yo fè mete pil pwen pou sou yo, yo konprann men lè w mete pil pwen sou men fò w pa vòlò afè moun, fò w pa manyen afè moun, fò w fè respè w. Ou mete pwen sou pou w pwoteje w, ou pa met pwen sou moun pou ou al vòlò bagay moun, mache tire moun, fè krim. Nòmalman la ou gentan konnen pwen an ap kouri kite w. Gen a la lè kòk poul la ap kale yo la, dyab la ekate yo, bay poul la bat yo, se yo k pran baton an wi. Paske si dyab la te, ponyen an te sou yo, ponyen an, ponyen an pa t ap kite kòk poul la kale yo konsa. Yon sèl kòk poul ki kale tout. Chou an tande l la sè m. Men Matisan gen pou l restore. Bondye gen pou l restore Matisan. E men ki moun ki pral pran zam yo? Moun ki te fè yo kado zam nan, li k pral rantre vin pran zam ni? Moun nan ap antre lan machin vit pa fime moun pa wè. Y ap antre bagay byen ta. Ougan mande 21 mil dola ameriken pou l trete yo. Yo pa ka jwenn 21 mil dola ameriken. Chak grenn moun pou l trete a 21 mil dola ameriken. E l di yo menm lè l ta trete yo y ap mouri. Kay sak fèt la pa fèt pou yo viv. Yo malad la, gen gen 5 ki mouri deja. Rès ka kouche ka ougan la. Bon bagay m ka jwenn 21 mil dola a menm. E la pou wè, pou wè m de te gen 3 kabrit lan, yo pran 3 machin pou nèg Jeremi an. Yo bay, Dye ki desid, yo bay youn Dieu ki desid eh di pran machin manje moun yo, yo bay youn, yo bay machin nan, yo pa bay manje yo. Yo kenbe kabrit, poul, diri, tout bagay nèt. Li di l pa bezwen, lè yo rele l pou l vin pran yo di l pa bezwen yo ankò, yo mèt kenbe l. A vle di li vann nèg yo nan dyab menm. Gen moun kap toujou deside, moun nan fè biznis li. Bon, e mwen k fè biznis mwen, mwen di seyè men biznis la paske w di konsa, Avan map fè eksplwa pou pwoteje m. Bondye di pwoteje pitit li tout kote yo e mwen k fè biznis mwen mete deyò avèk Jezi. Aprè tou moun nan menm menm te a mwen moun fè pou vann yo fè la maji. Moun nan fè ti te a mete nan galon lap pwomennen nan maji lan li gen priyè poul di, li gen maji demand pou fè poul pase e sèl mwen wi k fè biznis mwen avèk Jezi m pa gen lespri. Ou panse yon moun ta ap fè biznis sa lontan. L ap peye chofè. L ap peye travayè. L ap bwote manje al vann, manje, bay, fè gwo depo. Ou panse l ta fè l konsa? E gwo dyab, pi gwo dyab ke nèg sa yo, tande. Epi nèg yo bliye gen dyab pase dyab. Yo bat kò yo twòp. Menm men e pa Dye ki deside k ap manje yo sèlman, men pi moun ki te, yo te pran machandiz yo, yo t ap fè espe, t ap toujou fè, kounye a twòp espedisyon nan bouda yo fè yon feso. Kounye a maji an, kounye a touye yo. pwoblèm. M te pwomèt nou, m ap vini avèk dosye Titerios la pou nou. Paske m panse ke sa se ankò plis enteresan, e m panse ke gen anpil moun k ap tann enfòmasyon sa yo, n ap vini avèk yon emisyon konplè sou 2 dosye sa yo nou sot site ba ou la a.